Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou pral fè yon ti pale nou pral chat nou pral fè anpil bagay nan live la kòm toujou paske vou save ke nou sòm trè familye gran ravin avèk Ti Bwa. Fò n di ke genyen anpil demach k ap fèt la a pou kapab gen yon sese l fe. Sinon, yon lapè dirab. Men nou konnen, lè de klan nan kont, pa toujou genyen lapè dirab la paske nou sonje nan yon premye tan, Te gen batay ant 2 gwoup sa yo e yo rive nan yon moman ke yo estime ben fòk yo pèmèt popilasyon an vake ak aktivite li libreman. Men yon bon maten, seselfe a li vole an ekla. Jounen jodi a la a, tout moun ap pwone pou ke kapab genyen yon seselfe. Avan sa fò m di nou ke. Sitiyasyon ki te genyen je kwa k samdi dènye, bagay la te vrèman rèd o nivo de Martissant. Bon, nou wè sa k pase. Moun kite Matisan, kounye a si w ap gade se kay ki rete. E desizyon ki pi di lan, se pa bò kote lopital Medsen San Fwontyè ki li menm deside retire kò l nan zòn sila a, annatandan pou relokalize lopital la nan lè a metwopolitèn de Pòtoprens. Ebyen, nan moman n ap pale la a, gen anpil demach k ap fèt. Demach pa bò kote sèten pastè. Demach pa bò kote sèten notab. Demach pa bò kote sèten zòm politik egalman pou kapab wè kòman yo ka fè lapè retounen nan zòn sila. Fò m di nou ke Sa gen yon jou de sa depi ke ebyen notab pastè sa yo, yo konvèti tèt yo an medyatè. Al pale avèk Izo, al pale avèk Ti Lapli, al pale avèk Krisla pou wè kòman yo kapab rive libere zòn nan. Nou konnen sitiyasyon an vrèman difisil, anpil moun kite zòn nan, anpil moun al pran refij yo. Kèlke pa, nan zòn sant spòtif Kafou, gen moun ki ale lòt kote men, ekoute se vi difisil pou sè jan de pèsòn paske lè ou te lakay ou pa lakay ou ankò, bon, se grav e nou wè ki sa k ap pase donk se chak jou batay ap fèt. Men jistavan nou fèmen dosye sila avèk espwa ke demach sa a, ebyen, li kapab pozitiv, li kapab pote fwi. Fò n di ke sa k fè samdi pase a, nèg lame yo te mete pye yo atè ansanm avèk lapolis, ebyen, se te pou kapab repouse nèg vilaj yo. Men, nan kad Atak sila a, m ta kapab di konfwontasyon sila a, se Kris la li menm moute nan mòn nan, l ap frape avèk mesye yo. Epi nèg lame yo desann anba. Men se te kanmenm yon tès, paske nan tès sa a lame a te vle wè obyen nèg vilaj yo tou yo te vle wè kiyès yo gen anfas yo. Antouka, youn wè pwa lòt. Men, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, lame a li menm Li sanble fè nèg yo vole. Donk sa vle di nèg yo sanble gen bagay nan men yo. Bon brèf, sa ki enpòtan se lapè a. Donk nou swete ke lapè a kapab jwenn e ke pou tout moun kapab tounen sou ple pou aktivite reprann. Gon gwo towo lari ki voye mesaj bay bandi ame yo. Mezanmi eske nou konnen. Si m tap di sa, m gen presyon ke anpil nan nou tap di, waw bon e pa twop kwayans nan mesye sa pa rapò a sa l di a. Men ekoute, pwiske sèt en chèf ki a konfime sa, ebyen jounen jodi a la nou wè nan kisa n tonbe? Eske n konnen nan nouvo gouvènman sa ki fèt la la, gen bandi ki rele ki di mete moun pou li paske yo menm yo bezwen tèl pòs. Petèt, sou yon ansyen prezidan oubyen sou yon ansyen gouvènman yo te gen pòs. Ebyen, Ariel Henry la di ho e fò pandan ke li tap patisipe a lemisyon Haïti Débat avèk Garry Pierre Paul Charles. Donk, sèt istwa de bandi ap rele pou mande mete moun tèl kote pou li, donk sa n se fè pa sou gouvèneman Ariel Henry a. Men èske se pawòl Ariel Henry ap bay oubyen se yon gouvèneman ki vini ki di ben ekoute, Kesyon bandi a non divòse avèk li pa sur antouka. Bon Ariel pale Ariel di tout sal gen nan pwogram ni nou pral gen poun wè live la an antye sou chanèl la men ekoute pou sèt deklarasyon ki konsèn les bandits armés ebyen li pale avèk mesye yo li voye mesaj ba yo alè ou Ayiti sa prèt a òganize des eleksyon Nan moman kote ke Ayiti pare pou kapab tabli yon veritable dyalòg antre tout pitit li, lapè a yo pral chache jwenn li. Si yo pa ka jwenn lapè a de manyè pasifik, ebyen, si se kout zam, y ap oblije fè l. Men ekoute, Ariel Henry bay garanti ke lapolis ap travay, lame ap travay, y ap antre an aksyon pou ke, ebyen, gon pakèt zòn pou zòn sa yo kapab libere. Paske zòn sa yo reprezante danje. Zòn sa yo reprezante veritab obstak a la sirkilasyon. Zòn sa yo se zòn kote ke ki genyen anpil aktivite men ojodwi pa gen ankenn aktivite. Ebyen sitou sa ki konsène Martisan PM Ariel Henry fè deklarasyon sa a. Mwen m pa janm di ke tout bagay fasil nan peyi an. La preuve se ke m pa dòmi anpil. M son nèg ki renmen kabann mwen, men depi ke m nan bagay premye minis sa, m dòmi trè peu. M pale anpil. Mwen mdispoze a pale avèk anpil moun. Men youn nan bagay ke nou pap fè, nou pap separe leta bay gang. Nou pap finanse gang. Nou pap aksepte ke la fò, le monopole de la force nan lòt men ke nan leta. Tout moun ki gen zam. Tout moun kap egzèse la vyolans fò yo konnen ke fò yo depoze lèzam, fò yo sispann vyolans lan. De fason trè klè, lapolis de plis an plis ap pran responsablite l. Map redi yo ankò, wout kafou an lap pèmeyab, nap ka sikile libreman. E se. Men avèk konpwomi antant avèk nèg ame yo, men se pa kesyon dafwontman. paske an tèm dafwontman nou pa nou pa gen ase nou pa gen menm zam avè yo, gen plis moun pase nou, a prèv ou wè depi avan nou pat janm ka pase sa vle di eske vous allez utiliser une autre stratégie pour faciliter le retour des gens de Martissant ki sot poze kesyon la a paske yap swiv ki lè wap fè yo tounen lakay yo. Bandi pa gen plis zam ke leta. Bandi pa pi plis ke leta. Leta ka ap gen yon feblès tanporè. Men lè klè. Ke leta se leta e leta ap egzèse wòl li. Tout moun ki kanpe anfas leta a, yo pap ka rete kanpe lontan. Tout moun ki vle afwonte leta, y ap jwenn yon repons pwopòsyonèl a afwontman yo. Eske vous avez de demande l'aide internationale pou arive, n'est-ce pas? Nou pap gen twoup sou le teren. Nou pap gen tèt twoup. Jiska prezan mwen m ka se pozisyon gouvènman premye la ke nou pa mande twoup. Nou mande ankadreman paske polis lan li pat prepare pou afwonte sak la. Fò li ajiste li, fò l gen meyè antrènman. Fò l gen meyè ekipman pou l fè fas a sa l gen. Ou anonse ke moun yo pral pase Matisan alèz. M anonse ke Matisan a prale alèz. M anonse tou ke m pral nan biwo m regilyèman san ke yo pa oblije fè yon sekirite spesyal pou m al nan biwo. Ou ap pale de. M ap pale de Bisantnè. Bisantnè? Wi. M pral nan biwo m regilyèman. E mwen m ka di w pa pli ta ke jodi an m te gen yon reyinyon avèk chèf lapolis lan, m renouvle l samdi an, m bezwen al nan biwo m regilyèman san ke pou otan yo pa fè yon sekite spesyal premye minis. M pa gen pwoblèm a sa, m byen kontan de sa, men poukisa diferans sa? Eske les bandits ne sont plus là ou du moins eske y a quelque part des structures et des moun ki gen kapasite konpetans pou pale avèk yo paske ils sont toujours là Monsieur le Premier Ministre. Men les bandits ne sont pas éternels. Mwen menm gon pay m konnen, m te minis denteryè, m te diskite avèk yo. Yo tout yo mouri jèn. Wi. E lideyal se pa ke nou. Gen sitwayen kap mouri jèn. Se swa yo deside yo rantre nan lèran, swa yo pa la. Yo pa la kòm menas pou lasosyete, sètadi ke yal nan prizon ou si yal afwonte lè fòs de lòd ke yo mouri. M panse ke nou gon volonte e nou gon detèminasyon. pou ke banditism lan disparèt. E mwen m di yo, gen pa aza m gen youn ou de ki rive rele m nan telefòn. Mwen di mwen m pa pale a bandi. Si n ap rantre nan lèzòd mwen m vle pale avè nou, men si se bandi, m tande yo vle negosye pòs nan leta, m pa nan sa ditou. M pa nan oken negociation de poste de l'Etat avec des bandits. L'Etat se Leta, les bandits sont les bandits. Se tou sa m ka di dans l'immédiat, men gon determination ke pou n al nan eleksyon gon sekirite, gon sekirite nan peyi an e sa se objektif premye ke nou gen pou nou ke nou ka rive pou nou ka gen eleksyon. Le Premier Ministre a parlé. Li bay garanti ke. Sekirite kapab tounen nan peyi sa. Pa kestyon pou ta kapab gen yon fòs etranjè paske yo kab bezwen nan apui men pa sur le tèren. Sur le tèren y ap wè ki sa yo kapab fè. Jan m ap gade peyi sa la, m ta renmen kòmantè nou sou pwen sa pou t di ou p kapab rezoud pwoblèm ensekirite sa ki gen la. Monchè o!